Lè w fè tout moun kwè nan ou, yo pran ou pou bon moun. W ap preche levanjil maten midi swa, Moun yo wè nan ou yon esperans, yo wè Jezikri anfas. Epoutan tout se blòf. Gon jan Satan kenbe w li avilou w. Frè e sè byeneme, son bagay ekstraòdinè. Selon dcpj, Egliz Episkopal gen 4 lane depi l ap fè trafik zam ak bal nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl e mesye, koze yo anpil wi. M pral eksplike w kòman dcpj fè dekouvri sekrè sa. Genyen Pegi Jan, nou kapab raple nou frèzesè byeneme, Mèt Pegi Jan ki se avoka legliz episkopal. Li fè konnen sa yo se pèsekisyon yo ye. Paske gen moun ki andedan enstitisyon an. ki kapab itilize franchiz legliz pou sal imaj li ala traka pou lave kay tè papa ou raple w mesye sa ki te di nan 30 dènye ane ki sot pase yo senatè don kato ki tal bwote poupou vide nan palman se meyè senatè. Eh eh m pral fè w tande l rale chèz ou. Monchè lè w ap gade jenn fanm sa, w ap tande deklarasyon l ap fè sou komisè Muscadin, o si l vin Pòtoprens y ap rache l, y ap koupe de pye l, y ap mete l nan bourèt. Medam, matmwazèl e mesye, m pa kache di w, Peyi a fini wi. Men m pral fè w tande pou m kapab ede w konprann nan ki nivo sosyete nou an rive. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou, bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa ki se te. Bouda papa m fè venn venn. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pye palmis. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Lè m kouche yo kanpe. Lè m kanpe yo kouche. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil. Frèzesè byeneme dosye legliz episkopal pa sispann fè aktyalite nan peyi dayiti, jan ti pwovèb kreyòl la di, jou fèy tonbe nan dlo malerezman se pa jou sa a li pouri. Jou yo kenbe yon moun nan vòlè se pa jou sa a li kòmanse vòlè pèp ayisyen. Legliz episkopal depi plis pase 4 lane l ap fè trafik zam ak trafik bal nan peyi Dayiti selon ankèt dcpj. Kòman dcpj pral dekouvri sekrè sa frè e sè byeneme? Soti nan lane 2017 pou rive nan lane 2021 legliz episkopal enplike jiska dènyè plim cheve li nan trafik zam ak trafik bal nan peyi Dayiti. Zam ak bal sa yo ki kreye ensekirite, k ap touye moun, k ap kidnape moun, ki kreye kawo nan peyi a, selon rapò dcpj. Medam matmwazèl e se mesye, abse a pral pete, vwal legliz la pral chire, kako prèt yo pral leve e tout moun pral wè po dèryè yo nan lari. Se nan mwa jiyè ki sot pase a la, pou m byen di, nan lane 2022. Ebyen nan lane 2022 a, frèzesè, Oh oh! Te genyen divès konntenè ki rive nan pò Pòtoprens lan, 15 jiyè. Ebyen, nan konntenè sa yo, frèzesè byeneme, lè polisye pral foure bouch nan koze a, pral fouye konntenè, yo pral jwenn 18 zam otomatik, 6 AK-47. Divès galil, yo jwenn èm 4, yo jwenn 20 mil katouch, katouch sa yo frè ze sè byeneme, se pou al kidnape kretyen vivan, se pou al kidnape moun k ap fè efò, se pou ap al kidnape moun k ap leve depi 3, 4 trè di maten pou al bouske lavi, pou sanble yon ti kòb, se pou al kidnape ti machann. Se pou al kidnape moun ki pase yon bann tan ap etidye, lè ke yo resi vin jwenn yon ti debouche pou yo degaje yo, pou yo jere lavi yo. Se pa a pou al kidnape senatè ki fin pase tout tan yo ap piye kès leta. Se pa pou al kidnape depite, se pa pou al kidnape ansyen prezidan, se pa pou al kidnape minis. ki kraze peyi a, ki dechèpiye kès leta a. Men se pou kidnape jounalis, se pou kidnape medsen, se pou kidnape enjenyè, se pou kidnape etidyan, se pou kidnape yon seri de moun frè e sè byeneme ki toujou kenbe yon lign dwat ki di yo pap rantre dan la kòripsyon, yo pap rantre nan vòlè nan peyi a. Se moun sa yo ebyen zam sa yo legliz episkopal ap rantre nan peyi dayiti pral kidnape. E medam matmwazèl e mesye dirijan yo te jwenn yon vize ansanm avèk divès fo biyè ki te yon total de 50 mil dola ameriken. Donk, zam sa yo, bal sa yo ki vini nan seri de bwat ki gen rad. Rad sa yo, frè se sè byen eme, se pou al fè ki sa, se pou al fè zèv limanitè. E pou al ede moun ki pa ka mete rad sou yo. E poutan, an ba moumou se dèy, frè se sè byen eme, an ba rad sa yo se katouch, se gwo zam. Eske ou konprann? Ebyen, nan yon twazyèm ankèt, Biwo Afè Finansyè Ekonomik mete deyò, ki se yon estrikti andedan dcpj, ebyen frèzesè byeneme, Legliz Episkopal genyen divès akizasyon k ap peze sou do l, tankou trafik zam ak minisyon, kontrebann, fwod e evazyon fiskal, anrichisman ilisit, fo biyè, blanchisman dèzavwa, enfraksyon grav, abidkonfyans, asosyasyon malfetè kont Leta ayisyen. Ebyen, apre yo fin depoze lapat sou kagezon zam sa yo, Dcpj gentan mete anba kòd divès sispèk san konte lòt moun yo ap chèche. Ou jwenn Jean Gilles Jean Marie, Pè Frantz Col, Gina Jean Louis Rolls, ou jwenn Lovni Jean Louis, ou jwenn Zimbabweyan Sikhumbuso Vundla, ou jwenn Alan Dorcé, ou jwenn Alert Isarac, ou jwenn Samson François, ou jwenn Franklin Batista, Fernand Jean Pierre, Remy Lindor, Rubens Vilmont. Pè Madochevil, Kamyon Sen Jèmen, Fritz Désiré, Djanika, Kedlaire Jules avèk divès lòt frèzesè byeneme y ap chèche toujou. Kòman dcpj pral fè dekouvri depi kilè Legliz Episkopal nan yon seri de dosye louch, l ap fè trafik zam ak trafik bal nan peyi Dayiti. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, lè ke yo fin mete Jina anba kòd, Jina di konsa se Pè Frantz Cole, sekretè egzekitif legliz la ki te kontakte l pou ke l al dedwane konntenè yo. Hum! Ala traka pou lave kay te. Ebyen, li di l pa konn anyen nan lanmò Sonson paske li pa gen franchiz. Se bwokè l ye. Li la pou l dedwane. Depi yo rele l ebyen li pral dedwane l menm. Pozel kesyon depi kilè wap fè travay sa pou legliz episkopal. Ti manman an reponn depi divès ane. Ebyen lè yo pasel sou gri ou konn wè lè wap anfounen yon ti poul boure frèzesè byeneme gon jan w fonn ti bè epou pase souli avèk ti penso. Se konsa dcpj gade nou pesone matmwazèl la ey madam sorry. Ou konn wè lè wap fon ti pen epi ou bezwen bay pen an bèl koulè gon jan ou ka son jón ze epi ou tranpe yon penso ladan ou huumm se konsa dcpj bay madanm nan koulè Woy men depi kilè, men kiyès ki voye m, men agoch, men adwat, wi, zam, bal, epi y ap pale l, pale l, pale l, pale l, pale l, pale, wi, epi lè konntenè yo fin dedwane, men kote n al avè yo, wi, n ale nan yon lekòl ki nan komin Kwadèboukè, epi nan aswè, ki sa ki pral pase, epi konntenè sa yo deplase, yo al nan baz gang yo, yo al bay zam, se konsa, wi, biznis lan fèt, madanm nan pale, frèzesè byeneme. Madanm nan mete koze atè. Lè madanm fin mete règ koze atè. Yo pral pati dèyè pè Frantz Koul. Mare yo mare pè Frantz Koul. Ebyen kounya la yo pral pati dèyè kontab. E mi freze sè byeneme ou gen kontab legliz la ki se Jean Gilles Jean Marie. Koman la polis pral entèpele li. Dcpj leve yo al mennen yon ankèt. lè yo al mennen ankèt la frè e sè byeneme, yo jwenn on seri de dokiman, tande byen wi, on seri de dokiman, transfè lajan fèt, soti sou kont legliz, travèse, ale sou kont Zimbabweyen an. Transfè sa yo ap fèt frè se sè byeneme depi nan lane 2017. Eske w konprann sa m ap di w la? Depi nan lane 2017 epi legliz episkopal nan bagay louch. Depi 2017 trafik ap fèt, depi 2017 dcpj jwenn dokiman transfè lajan ap fèt soti nan kès legliz ale sou kont zimbabweyen an ki se Soukoumbouzou Vundla depi 2017. E raple w frè se sè byen eme, nan lane 2017 se nan lane sa a, misye te vide asid sou madanm ni, paske madanm nan te di, m ap pale koze w, m ap mete dosye w nan lari, paske l te sezi dokiman fi a, fi a te di l pa p rete Ayiti ankò, pa rapò avèk mizè misye ap fè l pase. Humm. Donk kounya la a, medam matmwazèl e mesye, dokiman dcpj jwenn ki date 2017 yo, si fi a di, ebyen l ap mete koze deyò li menm, kounya la a poze tèt ou kesyon, èske depi byen avan misye pa t nan dosye Clouch nan peyi a, paske se depi an 2011 l ap travay pou legliz episkopal. Eske w konprann sa m di w la la a? Donk, lè yo jwenn dokiman 2017, lajan ap soti sou kont legliz prale sou kont Zimbabwe, e rapidman frè se sè byeneme, yo pral entèpele kontab la ki se Jean Gilles Jean Marie. Ou kapab wè ki kantite lajan, se pa ti bagay ki piti ditou. Ebyen frè se sè byeneme, lè ke dcpj fin entèpele kontab la, kap fè ti transfè lit lit frè se sè byeneme voye pou Zimbabwe depi 2017. Donk, dcpj kounya la, pral entèpele Donk, 2 endividi sa yo, yo la yo menm pou ke yo reyalize tranzaksyon an. Sa vle di, wi, gen otorizasyon, lajan sa debloke, byen, fò m al ekri rès dokiman pou m voye l sou non entèl. Èske ou konprann bagay yo, frè e sè byeneme? Donk, nan lane 2018, frè se sè byeneme, lè madanm Voundla, fen 2017 li kite peyi a, Voundla pral voye divòs pou li. Nan papye divòs la fòk mwen di ou, adrès la, se adrès legliz episkopal. Tandiske legliz episkopal, pou ke yo pa t sipòte l lè ke l te fè 14 jou Nan lopital Medsen San Fwontyè, yo te mete nòt deyò pou di, Vundla p ap travay pou yo, pa lapèn pou ke yo pran swen madanm ni, yo pa dwe fanmi l anyen. E menm si moun nan pa t ap travay, s on moun ki viktim, Antanke bon Samariten, nou menm k ap preche moun lamou di Kris, èske ti konpran? Ou te gen dwa ede l. Men non, yo prefere pito ap achte zam ak bal pou fann tèt moun. Anba moumou se dèy, anba soutàn se galil wi frèzesè byeneme. Lè dam nan resevwa lèt divòs la, Li wè adrès Voundd la itilize, se adrès legliz episkopal. Li rele legliz la pou l di men, si Voundd la pap travay pou nou kòman fè l ap itilize adrès nou? Pase nou konnen son psikopat. Legliz pat reponn li non frè e sè byeneme. Pase Voundd la tèlman itil, gon fason l fè lajan an son bagay ekstraòdinè. Donk, medam, matmwazèlz e mesye, m espere ou konprann depi nan ki lane, ebyen, legliz episkopal enplike nan sa k pa sa, ebyen s on lòt zèv, kite liy espirityèl nòmal la, s on lòt zèv espirityèl y ap fè nan baz gang yo, l ap voye moun nan syèl pi vit ke posib puiske Ayiti s on peyi ki difisil. E medam, matmwazèlz e mesye, si depi 2017, Legliz enplike nan sa k pa sa, legliz nan trafik zam anba raje a, e l ap touche, Pè Frantz Cole menm ap touche 300 mil goud chak mwa nan palman an. E w raple w mizè Jovenel Moïse pase anba men palmantè jiskaske Don Kato ka al bwote kaka pou l vin vide nan palman an. Eske w konprann frèzesè? E pè ap touche. Non, fòk nou konnen pou ki sa mo pè tap touche lajan sa a. Sa ekstrèmeman enpòtan. Frè sa l resevwa a, eske se lè zam yo vini pou l fasilite politisyen yo jwenn. Ban m yon ti limyè pou m wè sa k ap pase. Frèzesè byeneme, ensekirite a plis pase sa n pa ta imajine. Li pa etonan nan jou k ap vini yo la, ou ka wè ou resevwa yon ti sak diri èd, epi nan ti sak diri yo jwenn yon gwo galil ladan. Degaj ou! Nan ti sak diri a ou jwenn plizyè kès katouch. Paske si legliz k ap fè zèv imanitè, k ap pote rad pou moun ti pèpè, epi nan pèpè yo se grenn katouch ki genyen, anndan liv yo se grenn katouch ki genyen, dèyè brat chaplè a se gwo galil ki genyen, frè e sè byeneme, Peyi a ekstrèmeman difisil pandan dènye moman yo la. Medam, matmwazèl e mesye e dènye kouk pou touye koukou a, lè ke yo fin mare pè Frantz Col, ki sa ki pral pase? Se avoka chèf de gang Vitelòm ki pral debake nan dcpj pou wè kòman li te kapab fè demach gade kòman l ka libere mon pè prese prese pase baz an danje se legliz ki bay se legliz ki bay baz bal se legliz ki bay baz anba bal ak ak zam donk kounya la si yo pran mon pè fò avoka met kò l deyò pou l defann mon pè pou mete mon pè deyò pase biznis l ap kraze. Hein biznis la ap kraze epi wap gade avoka sa yo frères et sœurs bien aimé ki nan mach woy leta retirem sou bisantnè a ooh gang yo fin man anvayi nou le gang epi nou la nap defann gang nap defann pè kap rantre pil zam pil bal pou ranfòse baz gang nou nan gang ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Apre BAF fin mete rapò sa deyò frèzesè byeneme, nou genyen Mèt Pegi Jan, mesye sila nan jou pase yo te fè konnen nan 30 dènye ane yo, ebyen Don Kato silvouplè se meyè senatè peyi Dayiti te genyen, bon genlè se nan bwote kaka vide nan palman, je ne se pa, an nou tande sal di nou sou dosye sa, se ekstrèmeman enpòtan. Franchiz la, li pa otomatik. Ok? Sa vle di lè yon enstitisyon gen franchiz, se pa annik ap enpòte enpòte, se chak fwa ou vle fè yon enpòtasyon, ou fòmile yon demand de franchiz a lotorite konpetant. Pou lèzegliz, ke w pran legliz katolik, legliz pwotestant, vodou, pou sektè egliz lan, kilt yo, se le minister de kult ki an l'autorite kompetante par lakel a traver lakel le deman doav tètre formulé, OK Le directeur général du ministère des a eu à déclarer hein, le, 19 juillet de l'année dernière au journal Grand Boulevard de Radio caraïbe que relativement à ce conteneur, il n'a jamais eu de demande de franchise émanant de l'église épiscopale. Answit son procedure li ye. Ebyen kounya la mwen mwen mwen mwen ki mwen ki kopye dosye legliz episkopal k antre katouchou mwen menm ki antre yo avoka ala traka pou lavekayt kounya pral di m son endividi kap itilize hahahaha. Hahaha Ala traka pou lave kay tè. Se kòm si y'ap eksplike w bagay la frères et sœurs bien-aimés, menm jan avèk minis jistis l'ap di w men vwala vwala vwala les commissaires du gouvernement, men kòman sa sipoze, se kòm si tou a tou va si byen. E poutan nou konnen se manti n'ap fè. Nou konnen nou nan kontrebann, nou konnen nan vòlè. Èske w konprann? Lè moun ap pale w, lè demach ki sipoze fèt, wi, nan nòmal e selon lalwa, men se pa lalwa. Lè y ap pale w de la konstitisyon, lè lwa l, etsetera, wi, men sa yo se nan papye a yo ekri, men se pa nou k aplike yo, se yon lòt bagay nou fè. Ala traka pou lavi kayte! Rat kay kap manje pay kay Fraudulezman lè jan Ki jan? Jan maskilen oubyen jan feminen? Ki jan? Men pè Frantz Konan ba E li k te bay lòd pou al dedwane E li k te bay lòd Men l dcpj ap ma ap chèche pè Madochevil Ki la pou siyen Mwen k siyen Depi 2017 Lajan ap soti nan kès legliz Prale sou kont Voundla Pè a gen plis pase yon milyon dola. Kote l fè lajan sa yo? Fwodilezman, y ap sal legliz. Kiyès ki responsab legliz? Kiyès ki legliz la menm? Eske legliz la se mi kanpe a epi ki gen ti tonton Mari Jozèf ladan an? Eske se li ki legliz la oubyen se prèt la? Se nou ki legliz la? Ban m yon ti limyè pou m konprann sa k ap pase. Eske se bout mi yo k legliz la ou byen nou ki legliz? J konpran ryen frè ze sè byen eme. A frodilezman, dè jan, ki jan? Wi, lè peyizan la ou. Ha ha ha! Eeey! Ala kote gade koken mesye se peyi sila a! Ok mais il a ete par la suite limoje et il ne faisait plus ce travail maintenant euh legliz episkopal pa vini pou di ke pa te gen kontenè zam minisyon ki te antre nan peyi a e pa sa li vini pou di non li di ke li pa gen kenn enplikasyon kenn responsablite nan sa ok li pa gen kenn responsablite nan sa. Humm mwen k responsab pa gen pwoblèm non mwen k responsab mwen k responsab tande mwen k responsab. Mwen responsab. Mwen menm. Mwen menm. Kot Dorcena mesye? Mwen pa wè Dorcena. Dorcena sak pase? Mwen pa janm bay 11 fanmi ki nan finanse gang kap antre zam ak bal la. Ou pat jwenn fanmi legliz episkopal ladan? Son ti kesyon silvouplè. Eyy ala kote gade visye mesye. Sa ke l pa te fè? Li pa t fè demand nan? Li pa t fè demand de franchiz? E e legliz la deja pati sivil nan dosye a? Sa vle di ke de tò e prejidis ki poze a legliz. Legliz deranje pa sa ke imaj legliz lan tèni. Donk legliz la gen enterè aske dosye a abouti. Nou tout gen enterè aske li abouti paske se nan peyi a n ap viv. Daka. E pèsekisyon politik, nès pa? Mh. Legliz nan pè. Y ap pèsekite legliz. Le diable. Donk si gen yon endividi ke l ap travay nan legliz episkopal, ke l t ap travay oubyen ke l pa t travay, ke l ap travay nan legliz episkopal oubyen l pa t travay nan legliz episkopal ki ta va gen yon enplikasyon, ke lajistis deside. Ok? Mèsi Jean. Depi konbyen ane y ap itilize non legliz la nan. Se nou ki bon timoun ka pran. Nou pa konnen. Nou pa konnen. Nou panse ke yon ankèt jidisyè ka pèmèt ke yo wè sa w di a. Lè nou gen pè kòz, m pa sonje. Kisa legliz ap atann? Legliz ap atann ke lajistis mete bouche double pou yo rive idantifye moun sa yo. Dayè aksyon sa a, li pote atent a lonè e a la repitasyon de legliz. Sa vle di legliz deja konstitye l pati sivil, li gen enterè aske dosye a abouti. Pou leve vizaj legliz. Depi lè legliz te nan touye prezidan frè e sè byen eme. Legliz te ret imaj. Legliz te ret imaj. Legliz nan finanse gang. Legliz nan bay levanjil sou tout fòm. Paste ap di gang rejwen mwen pou nou fè batay lan. San ki kote. Enstitisyon moral wi. Enstitisyon moral, mach ap fèt kont lensekirite. Pèp la di w ale, se pou w ale, epi y ap fann tèt pèp la. Ou pap ka rete, ou pap ka dòmi, paske twòp krim sou konsyans ou. E pa li k ap fè l. Bon, e ou k ap touye moun epi krim nan sou konsyans lòt la? Ki kote ki bon? Donk, frè se sè byeneme, lè ke m di ou Ayiti, se la repiblik dè koken, Sèl vòlè kap rete Ou dwe panse se blag Byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a Mezanmi gade imaj sa Gwo moso gwo moso fò pa konsa Se konsa nèg nan leta ouvè kò yo sou popilasyon an Men popilasyon an k dèyè frè e sè byeneme kap konbat anba leta Mezanmi Gwo moso gwo moso ay leta ayisyen avèk pèp la otorite yo. Se konsa le pèp ouvè bral frè se sè byen eme pou wè koman l ka lage pyel koman l ka bouske lavi ala traka pou lave kay tè menm pye pep menm pye pèp la pa rive sou kote pou mete pye w sou moto a non mach pye pa konsa yo rele l. Epi gade dirijan yo devan yo gra Epi popilasyon an kwoke dèyè konsa Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa a. Genyen 389 ka kidnapin ki anrejistre an Ayiti soti nan mwa janvye pou rive mwa mas 2023, dapre sa Sant pou Analiz ak Rechèch sou Dwa Moun yo ki se cad fè konnen nan yon rapò li pibliye. sa ki reprezante yon ogmantasyon de 73 pousan konpare ak 2021 e 72 pousan konpare ak 2022. Genyen ansyen kandida pou pòs depite nan sikonskripsyon Pòdepè ki se Mèt Leslie Gelin denonse yon konplo ki kontinye ap marinen kont peyi a ki deja nan kriz pou fè echèk Konplo sa a, Lesly Gélé lanse yon apèl bay popilasyon an pou mete divizyon sou kote, mete tèt yo ansanm pou debloke peyi a. Li te pale nan mikro Jefson Petit depi Pòdepè. Ann tande. Moun kap jere demen peyi an, k ap jere avni peyi an, yo te deja konnen ke se la y ap rive. Sof ke pèp lan pa konnen ki pwojè ke yo genyen, yo pa konnen ki pwogram ke yo genyen. Paske jan nou wè peyi an prale la a, se yon peyi ki bloke a tou lè nivo. Non sèlman peyi an bloke, men gen de lòt bagay ankò k ap fèt kont peyi sa a, ki pa an favè popilasyon an, ki pa an favè peyi an ditou. M ta sèlman swete ke tout Ayisyen konprann ke peyi yo, se Ayiti l rele. Yo p ap janm gen yon lòt peyi ke Ayiti, kèlkeswa kote yo ta rive. Le fèt ke Ayiti se peyi nou li ye, se nou menm ki pou chanje peyi an. E pou nou chanje peyi an, fò n retire ide tout koukout klere pou je yo. Nou sipoze omwen fè yon fwo komen pou n di non, sa pa kapab rive ankò. Si nou pa fè sa, eben nou ouvè tout pòt peyi an pou tout sa k ap fèt yo fèt, nou aksepte tou. M ap raple, María Isabel Salvador nonmen kòm reprezantan sekretè jeneral Nasyonzini an Ayiti, li ranplase nan pòs sa a, Helen La Lime. Frèz e sè byeneme genyen kòdonatè mouvman Ayiti kanpe, Marc Delson Cius, ki te reyaji sou arive nouvo chèf binyan an Ayiti, fè konnen pa gen anyen ki pral chanje nan sa ki gen pou wè ansanm avèk politik dominasyon kominote entènasyonal la. Daprè li, BINUH pa inosan nan tout sa k ap pase nan nan peyi Dayiti, men li swete nouvo chèf BINUH an pral kontribye nan rezoud diferan pwoblèm peyi a ap fè fas, Delson Cius. Nou nou pa nan sitiyasyon pou n aplodi misyon BINUH puiske se anba je BINUH, anba je Madam Lalime yon pakèt bagay, gwo evènman don lasasina de yon prezidan an fonksyon ki se Jovenel Moïse. Gon pakèt masak ki fèt anndan peyi a, gangsterizasyon e tan dot pwoblèm ankò o nivo de la jistis, o nivo de leta a globalman. E nou konnen tout leve kanpe ki te fèt anndan peyi a kont Jovenel Moïse popilasyon an te eksprime yon ralbòl e BINUH e kominote entènasyonal la yo te kanpe la e se menm bagay la kap pase la. Sa vle di nou kwè ke. E nouvèl dinamik sa a, m rele l konsa, puiske son nouvèl reprezantant ki rantre nan peyi a nan sitiyasyon de kriz trè egi, trè konplèks, e konstriksyon kriz sa a nou pa ka inosante BINUH ladan l, puiske BINUH te toujou la anndan peyi a, tout sa k ap fèt yo, yo la, yo fè de rapò, yo konnen, e yo konsyan de sa k ap. pase anndan peyi a, sof ke nou menm o nivo de Mouvman Ayiti Kanpe kòm kòm sitwayen angaje, kòm moun k ap fè politik nan peyi a ki konprann jodi a gen yon bagay ki dwe fèt pou retire peyi a nan sitiyasyon de kriz sa a, nou kwè ke nouvèl reprezantant sa a ki rive la a, li dwe plis alekout, li dwe plis alekout e il fo ke politik enjerans, il fo ke e jan kominote entènasyonal la rantre nan tout desizyon k ap pran nan peyi a, menm si nou dakò aktè ayisyen yo pou bokou se konpòteman politik yo ki favorize sa, men nou kwè Ayiti ki se manm fondatè Nasyonzini, Ayiti ki fè non l dan listwa inivèsèl, Ayiti ki se premye peyi ki defann e poze de aksyon pou defann lè valè relativ avèk kesyon demokrasi. Donk nou kwè ke kominote entènasyonal la ki di l ap rapousuiv de bi, k ap rapousuiv de valè ki lye avèk demokrasi, yo gen yon responsablite moral tou pou kontribye nan pèmèt kriz la rezoud epi pou gen pwogrè anndan peyi a. Se swè pa nou. Men, jan m di w la, nou menm nou pa nou pa nayif, nou pa kwè ke se chanje Madam Lalime vin avèk yon lòt reprezantant ki pral otomatikman vle di politik de dominasyon ke entènasyonal la li menm l ap rapousuiv anndan peyi a li pral kanpe. Nou pa kwè sa. Pwogram asirans OFATMA a se yon skandal, daprè prezidan Regwoupman nasyonal travayè ann edikasyon, Junior Leo, Se yon pwogram ki mal jere kote anplwaye yo pa janm ka benefisye sèvis la, se lè yo nan nesesite pou sa daprè sendikalis la ki swete gen ankèt ki louvri nan dosye sa. Pou se te yon okazyon pou prezidan regwoupman nasyonal atravè edikasyon an denonse tou yon gwoup moun nan sistèm edikatif la ki kanpe an kwa kont desizyon minis Nesmy Maniga te pran pou relokalize diferan biwo ministè a nan yon sèl lokal. Gwoup moun sa yo menm rive fè presyon sou pwopriyetè yon lokal minis lan t ap negosye avè l sou dosye sa. N ap travèse nan lentènasyonal la, Donald Trump plede non koupab konsènan 34 chèf akizasyon li te genyen kont li. Ansyen prezidan Lèzetazini an deklare devan jij non koupab. M ap raple w se sèlman 5 fotograf ki te otorize nan sal odyans Donald Trump la. Donald Trump finalman kite tribinal la san li pa di yon mo nan mikwo ak kamera laprès aprè l fin plede non koupab yon afè fwod ki lye ak lajan li te bay yon aktris pònografik nan lane 2016 pou achte silans li. Desanm 2023 k ap vini la se pral pwochen dat Trump ap gen pou l parèt devan tribinal Lèzetazini Damerik. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Frè se sè byeneme lè wap tande deklarasyon jenn fanm sa ap fè sou komisè Muscadin son bagay grav tèt fè mal humm ann tande nou. vin pran nou m tande gen polis ayiti bon yo pa vin pran m vizaj mwen sou tiktok vizaj mwen nan lari tout kote vin rive sou mwen nou konn kote m rete an nou konn kote bandi a rete nou konn kot madanm ni rete rive sou mwen nou pa kapab ap pale kaka miskaden kiyès ki miskaden an What the fuck pale a miskaden deja e pale a miskaden deja kiyès ki miskaden e mwen di miskaden si yo ta di l antre pòtoprens pa antre pòtoprens Pase nèg yo ap file nèg yo ap fann fòl. Nou se chèf nou se mèt plèn nan nou se mèt bawon an pa gen moun ki ka anpeche nou sa fè sa nap fè an jodi a se jou samdi. Fèl moute pòtoprens. Ou wè nan blòk li l rete, poukisa l pa moute pòtoprens pou l fann yon bon bagay. E m pap kite izo moute la non. Kitel moute pòtoprens nou fann moudal avèk 2 bal la nou krazel ou wè miskadin ou konn sa nou tap fèl nou tap pran misye nou tap kase 2 pyel nou tap rachel menl ponyèt li tèt li zo kòl nèt frè ok. Ala traka pou lave kay tè wi frèzesè. Men jenès la wi, men peyi a wi. Sa se rezilta travay politisyen nou yo, sa se rezilta travay legliz, sa se rezilta travay sdp, travay lavalas, rezilta travay phtk, rezilta travay Joseph Michel Martelly, rezilta travay André Michel, rezilta travay Nenel Cassy, rezilta travay Evalière Beauplan, rezilta travay opozisyon radikal la. pral pase moun sa yo te jwenn kat blanch pou yo touye moun jounen jodi a apa yo. Kòm ou kèt mesye nan peyi serye frè se sè byen eme menm gen gon seri de pwopo ou pa ka di moun ale vwa pou ta kanpe sou rezo sosyo pou ap di w ap rache w ap met nan bourèt w ap di sou ap dat. Aayy! Ebyen, kòm se pou sa nou travay, ebyen se sa nap rekòlte. Sa ke nou ofri peyi a, se li lap remèt kòm monnen, ebyen men monnen travay chèf nou yo tande. Ala traka pou lave kay tè. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pam se Fouco, nap kwaze nan lòt videyo. Au revoir.